Yon delegasyon ki gen nan tèt li plizyè ekspè ameriken debake nan peyi Dayiti jodi a nan optik chita pale ak aktè politik yo yon fason pou jwenn yon solisyon ak kriz politik la. Bonjou bonswa tout moun e byenvini ou konn sa l ye deja ou konekte rezo enfòmasyon an Sofia TV 83 yon plezi pou m kenben enfòme tou depan de lè e jou ki kote ak moman w al gade videyo sa a kite m di w rale ti chèz ba w men enfòmasyon yo nan bon jan ti mamit Pou jounen jodi a. Plizyè moun ki konpoze yon delegasyon amerikèn debake an Ayiti jodi a n te kab rele l li fè pati youn nan komisyon yo dan le tan n te kab pale de Santonax, Paul Verel eksetera men jodi a la se lòt diplomat ki blan an voye vin chita avèk nèg tèt grenn yo kote yo gentan chita pale avèk plizyè ladann yo tankou Ariel Henry, Steven Benoît, ekip Akò Montana yo, moun sa yo se nan gwo reyinyon yo ye nan kote nap pale a kouman yo pral fè pou òganize eleksyon, ba yon lòt moun pouvwa oubyen gen nèg ki pral pèdi djòb yo konsa tou gen nèg ki pral rantre nan yon pòs tou nouvo. Men sepandan koze yo poko rete la, plizyè aktè ki siyen akò sa, sa ki bat bravo, sa ki nan tire pye, e sa kòmanse mete gwo divizyon oubyen ankò pwoblèm anndan sosyete sivil la. Yon lòt kote, genyen lapolis ki ap kontinye pran kou, yo soti yon nòt pou pwouve kantite polisye ki mouri pou ane a e yon lòt pati tou Anel Belizaire. voye pye, takle fò on pakèt jounalis ak boujwa yo anndan peyi a, se yon sitiyasyon dezastrez Ayiti ap viv pou jounen jodi a. Mwen pap rete plis, men byen avan kite m mande n si n poko fè sa, sonje abòne, w ap toujou rete konekte, lè n prezante ou pibliye yon videyo, w ap kapab notifye epi resevwa l lakay ou san grate tèt. Medam mesye chita la, pwen sa yo ak lòt pral fè esansyèl pou jounal la jodi a. Pa bliye ou sou pi gwo rezo a, Sofia TV 83, rezo enfòmasyon. Rapid rapid, ann wè sa ki domine aktyalite a aprè ke otorite kanadyèn yo te fin voye yon misyon diplomatik nan peyi Dayiti, ebyen fwa sa a se pral tou pa otorite amerikèn yo. Nan minit nap pale la, gen yon misyon diplomatik Etazini ki nan peyi Dayiti. Misyon diplomatik sa a. Li ap mennen pa Daniel Heyson ki se sou sekretè deta adjwen nan ministè defans amerikèn. Nan sans sa, Daniel Heyson fè konnen li deja chita pale avèk Ariel Henry nan sousi pou wè nan ki mezi yo ka diskite sou yon ansanm pwen k ap domine aktyalite a, pami yo la kesyon eleksyon anndan peyi a, Pou ke nou ka renouvle pèsonèl politik yo, kesyon ensekirite, kesyon grangou, kesyon kidnapin k ap taye banda nan sosyete a. Nan sans sa, Chaje dafè amerikèn nan pwomèt ke l ap gen pou l chita pale avèk plizyè lòt otorite politik nan peyi a, nan sousi pou wè nan ki mezi yo kapab rive jwenn yon denouman nan kriz k ap brase bil peyi Dayiti dènye tan sa yo. Reprezantant dwa moun nan Wo Komisarya Nasyon Zini an, Volker Turk, fè konnen, de premye janvye jouska 12 desanm, gen an total 1,448 moun ki mouri nan peyi Dayiti pa bal, gen an total 1,145 moun ki sòti blese. Epi genyen 1005 moun ke yo kidnape nan peyi Dayiti sèlman premye janvye pou rive 12 desanm kote nou ye la. Nan sans sa, reprezantan Wo Komisarya Nasyonzini nan dwa moun yo fè konnen y ap kontinye fòse otorite konsène yo nan lapolis, nan lajistis pou wè nan ki mezi yo kapab akonpanye popilasyon ayisyèn nan k ap viv yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil kote ke ensekirite a li ap klèwonnen nan tout peyi an. Bandi ak zam, moun pa rive idantifye, kidnape direktè sant teknik enspeksyon rejyon metwopolitèn Dinepa a ki se mesye. Allo? Efektivman, n ap kontinye rete nan kesyon kidnapin, nan kesyon ensekirite. Bandi moun pa rive idantifye kidnape direktè Sant Teknik Eksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn DINEPA a, ki se Paul Lidbenson Theodat. Bandi yo kidnape misye depi yè dimanch lan, ki se direktè. yon rejyon nan DINEPA. Pa bliye ke DINEPA se Direksyon Nasyonal Dlo Potab e Dasenisman. Apre ke bandi yo fin kidnape Paul Lidbenson Theodat, yo te pral reklame yon sòm de 500 mil goud pou yo te kapab libere Paul Lidbenson Theodat. Ebyen fanmi viktim nan ki te pral di yo pa gen kòb sa a, ebyen bandi yo te pral asasinen direktè Sant Teknik Rejyon Metwopolitèn DINEPA a, Paul Lide Benson Theodat. Yon sitiyasyon ki te pral lage yon panik total nan zòn awopò la kote ke kawoutchou t ap boule, kòkòch t ap voye, boutèy t ap voye. Sikilasyon an te vin santi paralize nan zòn sa a, paske anplwaye DITEPA yo te sou de pye fèm yo, yo t ap manifeste nan zòn nan pa rapò avèk aksyon bandi yo poze a, kote ke yo touye direktè Sant Rejyon Metwopolitèn DINEPA ki se Paul Lidbenson Theodat. Nou pran espas sa a nan Kwadèboukè kote ke Lapolis Nasyonal Dayiti kontinye ak seri operasyon yo nan nivo Kwadèboukè kote ke otorite polisyè yo fè konnen yo rive mete dòmi nan je Jean Baptiste Johnson alyas Bout John. Misye se yon prezime bandi ki tap opere nan Bon Repo pi presizeman nan yon kote k rele Rosenberg. Nan sans sa a otorite polisyè yo. fè konnen y ap kontinye ak operasyon sa yo yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab tabli yon klima sekirite nan rejyon metwopolitèn nan, pi presizeman nan Plèn nan. Responsab Sendika Nasyonal Polisye Ayisyen yo kontinye deplore fason polisye nou yo ap viktim nan sosyete a, kote dènye tan sa yo polisye yo se prensipal sib bandi yo, ak akoz ke yè gen yon polisye trantyèm pwomosyon ki pèdi lavi l nan nivo Klèsin, ki se Joseph Nadège. Li se yon fi ki te sòti nan lapolis la nan trantyèm pwomosyon. Li pèdi lavi l nan nivo Klèsin. Nan sans sa a. Otorite polisyè yo fè konnen sòti premye janvye pou rive 12 desanm kote nou ye la, se an total 55 polisye ki deja mouri nan kad asasina nan kad aksyon bandi yo ap poze sou lapolis. Ayibobo! Ah oui! Ah oui! Jodi a yo ta touye w deja! Yo ta touye w deja! Men yo fè tout sak posib pou yo touye m. Men. Sa nap sèvi a. Bondye bal dwal bal pasaj poul di mesye son misyon mte konfye nèg la li pa gon pwoblèm pèsonèl avè nou se djòb li a lap fè pa chans li bay men nou dim depi 1986 konbyen gran nèg an ayiti nou janm tande ki parèt devan jij paske jean mona zanmim pa banm pale nan oken emisyon nan ankò paske li dim mrenmen lonmen non moun. Men jodi a Kanada lonmen non moun, m pa janm tande jan moun amitye mikro l la pou l kritike yo. Etazini nonmen non moun yo, li pa janm kritike. Poukisa? Paske mwen m nan kras la, m nan fatra a ansanm a Jean Monard, kòm moun Dèlma ak Taba fè m onè, yo ban m yon responsabilite kòm onorab depite, m fè djòb mwen an, m vini avèk de done pou m di ke men sa otorite yo ap fè peyi an, li pa renmen sa, paske m lonmen non moun. Mesye, poukisa k fè ke jodi a, Malere pa ka onèt ankò. Bal pou yon dènye bagay Jezi. Gade byen pou wè konbyen ane ke Arnel Belizaire genyen lap goumen anfas Akra pou bato sik sikre a. Gen òdonans ki sòti kont Akra. Kisa k janm rive? Jodi a mesye lè nap gade, mwen m ta renmen yon nonm di nou. Kouman se fètil ke. Arnel Belizaire pran responsabilite l. Li rele Ocnam Clamé Daméus, li di l komisè gouvènman, fòk ou pran responsabilite w. Sa Romel Bell ap fè a, li desevan, li twò lèd. Kòman w ta fè vle pou chak sezi zam ki fèt anba a, Romel Bell pran l al distribiye l bay patwon l yo epi li fè direktè afè jidisyè la pran de twa vye zam? mete yon ti pli kachte sou li voye bay komisè gouvènman don lalwa pa bay dwa sa a moun ki gen dwa angaje ladwann nan se romèl bèl lè ladwann fin fè yon sezi romèl bèl genyen pou obligasyon pou l fè yon envantè pou l di ke aprè travay vrèman ladwann fè yo men sa ke l genyen ke l soumèt pa devan le komisè du gouvèneman pou lè suit de dwa mezanmi yo pa janm fèt konsa. Wap denonse yo, yo pa janm di anyen, okontrè zanmi w ki pou ta akonpanye w nan batay la. Mesye Jean Monard est un ami, je le considère comme un frère, li di m renmen yon lòt non men non moun, mwen di frè m, menm si w onorab depite k gen yon manda, m pa ka nan voye voye plon gaye menm jan m wè yon seri de moun ap fè yo pa ka spesifik nan sa yap di a. Mwen menm, m ale, m fè sa lalwa mande m pou m fè. M al devan komisè gouvènman an, m al devan otorite yo, mwen di yo men danje k genyen an. Si yo pa fè tout sa k depann de yo pou frennen danje a, men konsekans ki ka rive. Enben, frè m, yo pa janm ba l valè. Jodi a, pou nonm ap di m, O, w ap pede pibliye tout sa m te fè. E pa t sa m te bezwen. Paske mwen m toujou di w moun byen m pa bezwen vedèt. E sa k fè m pa janm alamòd. Mwen menm mwen gen yon misyon, m se yon ti malere ki leve Dèlma 20 rue Bonheur nimewo 9 ki gen yon liy. Se siwo myèl ki te pèmèt ke m te peye lekòl mwen pou m te rive nan nivo m rive an. Malgre tou, lè m fini nan lekòl klasik m pa kapab jwenn mwayen m al antre nan lame. Pou m te kapab gon dimansyon nan sosyete a ki pou te rele respè, mwen mwen kwè nan valè sa yo. Men lè gon manda, mezanmi, m pa bezwen konn sa yon moun ka di de Anèl Belizaire. Mwen menm son onorab depite. Bondye ka jije m e lèmò ka jije. M fè tout sa k depann de mwen. M gon temwen okulè la nan stidyo avè nou. Mande Pierre Martin sa tou. Pandan tout katran nou t ap goumen an, èske m pa fè tout sa k depann de mwen pou m kenbe manda moun Dèlma ak Taba te ban mwen yo valableman? Men, se domaj, yo rele m Anèl Belizè, m san non, m pa gen papa m ki te minis, m pa gen bòpè m ki direktè jeneral, m pa gen gwo relasyon, sèke yo fè m pase pou yon vwayou vilgè. Menm di yo, Mwen se lwa m sèvi, m gon Bondye k pwoteje m. Sa w di la? Kòm si w e Depite Alanè Belize, ou gen prèv de sa w di a la? Pa bliye ke nan dènye rapò, al gade nan grèv de fen Arnel Belizaire te fè o nivo di parleman ayisyen, nou te afiche. Pou ki rezon k fè n fè grèv sa a? Se paske lè jou a rive, mwen te di pèp la, M pa vle nou mete m nan lo ke nou gen pou n jije yo. Mwen menm ki te gen yon manda nan men nou, m fè tout sa k depann de mwen pou m te fè travay ke nou te konfye m nan. Men domaj, lè w malere an Ayiti, ou onèt, Ou pa gen valè. Sitou ke lè w pa gen kòb pou peye dè medya, dè gran jounalis ki pou fè demach pou ou. Lè w pa gen kòb pou peye yon Pyè Esperans pou di ke ou pa gen, ou pa nan koripsyon okenn kote. Sèke jodi an mon frère, m viv tout sa yo. An woulo, bidyo te konn rantre nan peyi a depi lè l t ap rantre yo mon frè, yo te pase kòm fil aligati yo. Wè, wè. M raple m Mesye, nan. lè ou gen yon pèp ki ba w manda pou al fè yon djòb nan non popilasyon, pou al fè djòb la, Alo, ou la? Alo, Depite Bilzer. Jodi an, nou wè sitiyasyon peyi nou. Mwen menm, m viktim, m soufri. Poukisa m soufri? M viktim, m soufri paske yon malere pou n a chire tankou Anèl Belizè, ke moun Dèlma kaba fè onè li ba yon manda, m pa t gen dwa gen pozisyon an fas yon seri de grannèg. Difèt ke m gen yon pozisyon, m afiche. Ok nan yon seri de gran nèg monchè m peye konsekans lan m peye konsekans lan e mesye nou temwen la nan radyo sa nou wè tout sakrifis radyo a fè avèm pou ke l te ede m ret vivan politikman pou m pat detwi men nou wè nèg ki gen gwo medya yo nèg ki gen gwo radyo yo. Yo pa banm pale paske m lonmen non moun. Mwen menm konnen m pa. Non men gen yon gwo emisyon yon gwo radyo k ba w pale. Radyo Tele Eklè. Tande byen sa m di w wi. Si pa t gen gwo emisyon sa a, Anèl Belize a t ap pase kòm yon vilgè vwayou. Yeah.